Se koze pa nou non. Meni mi. Hey, kounya la. Gwo inivèsite California. Gwo syantis wi. Dekouvri Nou fèt pou kwit ti manje nou Aprann kwit manje Aprann pile Garlic nou Aprann pile Lay Zonyon tout ti epis nou fè manje pa nou Sispann manje fridòdòy deyò Men bagay la. Men bagay la. Sou nou wè, de bonn zabitud, moun pa lage sa. Ko w lakay ou, ko w lan peyi etranje, kenbe abitud ou. Ok? Ou pral nan local market la, yo gon bann bagay naturel farm market yo ap vann, se yo pou ramase. Se yo pou ramase pou al kuit lakay ou, fok ou kuit manje a. Manje ki pou pa kuit la son eksepsyon pou l ye, vreman son eksepsyon ou lè w konsa w pran l. Men afè chak jou bagay wap met anvan kan an se ou pou kontwole l. Ou manje yo tou prepare pou mwen ap se bagay fasil. M dakò vi a kounye a se yon vi trepidant. Ou bezwen bagay fasil. Men lè w vin malad la, ou pap ka geri fasil tou non. Men ou te manje bagay la fasil. Sak rantre rantre fasil. Sak pou soti pa soti fasil. Sa vle di ke pye kout pran devan. Se pou nou fè tankou N te konn fè lontan, n ale, bò isit pa gen mache, tankou yon mache bagay, tankou nou genyen bò lakay nou, men gen kote ou ka fè mache, yo vann menm bagay a mache, ou achte bagay, manje reyèl, manje ke w ka kuit lakay ou. Paske si se pou manje prepare, w ap jwenn diri tou fèt, ki deja kuit, se annik chofe pou chofe l. Alò depi yo make òganik sou li, nou konnen l p ap touye nou. Men li pi chè. So tout bagay ou jwenn pwa, lankenn, Tou kwit. Se li k ouvè mete. Nou deja wè bagay sa a twò fasil. Si li make òganik sou li, kè n pa bezwen kase pou nou manje l. Men kwak sa, se pa vle di se chak jou nou pral manje l konsa. Yon jou, konsa ou prese ou ka manje l. Ou genyenl pou lè w prese. Men fò w chèche yon tan pou kwit manje lakay ou, kwit manje lakay ou. Mezanmi Nou pa janm wè kilè nou chanje abitid konsa non. Pafwa wap jete. Vye chodyè pou chodyè nèf, bòn zabitid yo te genyen, epi pou pran lòt bagay pou konprann ou pral manje lan restoran chak jou, ou pral manje lan restoran trè souvan, eh, non sèlman w ap pèdi lajan w, lè w fini, sa w pral manje lan restoran an, depann de restoran w ale a, gendwa se yon fridòdòy wi, amwenke se yon restoran ki konnen Gen moun ki vigen, gen moun ki vejeteryen, li sèvi tout moun, li gen manje pou tout kalite tip moun. Sa son lòt afè. Men, n ap fè ekonomi lan kwit manje a tou wi. Kwit manje lakay nou. Kwit manje. Kwit manje lakay nou. Se te yon bòn zabitid l ap kenbe w an sante. Moun, si nou gade videyo Youssy. University of California TV a, UCVT, UCTV, n ap gade ke kòman yo ankouraje moun fè manje pa w, fè manje w, fè manje w. Nou te gen bòn zabitid sa, nou pa wè lò n kite l. Nou ka pa wè lò n kite l, nou pran nan lese ale a. Pase, pant k ap desann nan, li pi fasil pou swiv li wi. Ba yo moun, moun pa kit manje ankò. Moun pa kit manje, yo jwenn pakèt bagay ki prepare, pakèt pa ka la yo pran tout yo manje. Ou lese ale l vini ou pran ladan l ou pa wè lè ou pa wè lè ou pran ladan l. Men moun sa yo ap ramase nou. Mete n sou dwa chemen yo di ke se pou kuit manje w. Pou kuit manje w. Ala yon bèl bagay ke nou genyen bò lakay nou. Tout moun se kwit manje yo gen afè yo pou al pou yon bagay. Menm manje ke w ta manje lan lari a, machann nan kwit li. Li kwit li devan, son manje natirèl li kwit. Konprann? Alò li kapab mal kwit li lan yon lòt kondisyon, sa son lòt afè. Ou pa ka vle manje l paske ou pa konn nan kondisyon, ou pa konn machann nan ki jan nan ki kondisyon li kwit li. Konprann? Men si w gen yon machann ke w konnen ki kwit lan bon kondisyon, ou konnen chak fwa w gade ou gade ou wè l kwit lan bon kondisyon, se ka yon lòt afè. Men nòmalman, se ou k pou fè manje w. Ou k pou fè manje w. Se sa yo di nou, kwit manje lakay nou. Granmoun, gen granmoun k ap pale lan emisyon tou. Granmoun ki aje anpil. Li di w li pa la a moun ki aje menm jan. Tout se manje yo kuit. Manje yo kuit, yo kuit manje yo. Yo pa manje fridòdò, yo pa manje bagay lankenn. Sa ka rive aksidantèlman yon lè konsa. So minnin, nou menm ki gen chans pa jwenn pil kenn bagay sa yo, m pa konnen si nou chita nou pral ramase yo pou nou manje. Bon kounye a la, an deyò pa antre lavil, eske nou bal lage kò nou lan afè manje, manje konsèv yo? A, nou tout ap mouri wi, avèk kansè, kansè ap rantre sou nou wi. Pa kontinye konsa, e pa sa manman a papa nou te montre nou, se kwit manje. Achte manje lan mache pou nou kwit. N ap oblije achte manje lan mache pou nou kwit. Kwit manje a. kwit manje a so se sa nou te konn fè nou pat konn lòt bagay men m di sa ka rive ke nou ka nan lòt kondisyon de vi ki fè nou pa ka kwit manje a ankò men sa pa vle di ke pou nou oblije pa kwit li vre paske se prepare n ap prepare lamò nou prepare maladi Repare maladi. E maladi a, si te yon lè ou pran maladi a ou mouri ou fini, maladi sa, maladi yo se yo rete lontan sou ou epi y ap fini w, y ap depanse tout lajan w, ap depanse tout lajan w, se konsa yo ye. E kon a ye. So, nou wè Fò n pa kite parès rantre sou nou. Parès la son defo wi, son defo wi. Nou gen bagay la pou nou fè, se fè l. Nou gen bagay la sou nou fè, se fè l. Si nou koute manman an nou avèk egzanp li ban nou, nan tradisyon pa nou, n ap toujou gen plis tandans pou n fè manje lakay nou. Kuit manje a mezanmi, kuit li. Fri dòdòy la, Si se òganik li ye li lan yon bwat li demi mal se pa vle di li pa pwosès non li toujou pwosès pwosès sa vle di se yon bagay moun nan prepare e moun nan prepare l pou ou lò moun nan prepare l pou ou li gon bann bagay li met ladan pou l ka gen bon gou ou ka tounen achte l ankò bagay yo bay bagay yo bon gou men yo pa bon pou lasante men pwoblèm sa se yon dezòd bagay sa ta dwe gen gwo règleman. Men, tèlman gen moun pou bay manje sou tè a. So, ou chèche yon mwayen pou konsève manje a. Manje ki lan kenn nan plen sèl pou ki rezon pou yo ka konsève l. Pou ka bay tout moun sa yo manje. Men, e pa tout moun ki gen menm sante. Pase bagay la fòk konnen ke l pa bon. Pou pa pran l an grann kantite. Si w pa konnen ditou ke l pa bon, ou pral rantre lan yon trajektori, lan yon trajektwa, epi w ap degrenngole w pa janm konnen, se kou yon bagay rive w, ou pa w tan. E sa fè fòk ou konnen, manje lan bwat yo, depi l pa make òganik, si w dwe manje li, manje li, men ou pa fè abi de li. Al fè abi de li si se mele ou mele yon jou ou pa kapab ou pa lan travay ou jwenn li ou jwenn ou pran. Men se pa pou tou ou fèl tank kwè son abitid pou se li pou manje. Fè ti manje dèyèl plis ekonomik pou fè manje ou. Li pi ekonomik pou fè manje ou. E li pi bon pou la sante ou pou fè manje ou. E a fè organik lan. Ou menm an Ayiti ou ap jwenn òganik. Depi ou ka jwenn ti machann yo, se yo pran bagay yo andeyò pote ban nou. Son richès wi sa ye sa a. Pa kite ti manje ke y ap vann nan mache a, machann sot andeyò vin pote ban nou lè w fin nan lage kò nou nan yon pakèt bagay konsèv nou. Se pa menm bagay, se pa menm manje a non. E pa menm manje a non, poutèt nou renmen bagay ki pi fasil. Non, e pa menm manje a. E pa menm manje a. Manje ki natirèl ki sot lan jaden an. Hein? Mezanmi, se yon richès wi. Yon richès ke nou genyen lan men nou, n ap betize avè l. Wè l? Pou gen manje natirèl la lan men ou. Se li k, e li k òganik n ap chèche bò isi a ki vann pa kèk lajan, nou menm nou jwenn li. Nan de. Kounye a li pi chè paske anwo pa monte, anba pa desann. Ou tande? Anwo pa desann, anba pa monte. Anwo, wi, anwo pa desann, anba pa monte. A vle di ke wout yo fèmen. Pa gen wout, pa gen sikilasyon, pa gen manje tou. Son manje ki la pi chè. Men yon moun ki malad, w ap wè ziyon pran manje chè a wi, ou ka al manje konsèv la non. Si w deja soufri blood pressure e ou gen sou fè pwoblèm tansyon, e manje sa yo ki konsève a gen anpil sèl ladan pi yo kapab konsève yo. Yo konsève yo a, e li bon pou moun ki pa gen pwoblèm tansyon. Men nou menm ki gen pwoblèm tansyon nou pa ka manje l. Pa pran yon bagay lan ken pou al bay yon granmoun manje si l gen pwoblèm tansyon. Bagay sa yo fò nou konnen yo wi nou pa ka pran pòz nou pa kon nou pa vle konnen yo fò nou konnen yo. Se sa pou nou sonje ke gen toksin ki lan lari a. Ke w vle ke w pa vle l, depi l rantre ladan w, li fin vin fè pati de ou menm. E kounya la ou genyen ren w. ki abitye flòch tenten k antre anndan w, ren an kounya ap kontinye ap travay anpil pou l ap flòch toksin ke chak fwa, chak jou w ap pran. E pa yon jou w pran l, ou pran l pou l demen, ou pran apre demen, ou pran chak jou. Hein? E se yo bann manje fasil yo ye. So, w ap pran toksin sa yo, kidne ap travay, fwa w ap travay, lap sere suk pou ou anpil suk ren ap travay lap travay anpil ap flòch flòch flòch e defwa nou pa menm vle bwè dlo kote kote pou al jwenn tout dlo sa pou lap flòch deja ou wè ke gen defwa li pa flòch anpil anpil ap ret anndanw so sa vle di ke Si nou konnen n te fè peche sa a ki rele manje bagay toksik sa yo, fò n ale pa yon faz, plan an se ale pa yon faz yo rele detoksike tèt ou. Sa vle di ke ou manje kawòt, 5 kawòt pa jou, ou manje seleri, ou konprann, bagay sa yo ou ka fè ju avè yo tou, men ma a bon pou ou, faybe a pa jete l, manje l kanmenm. Ou gen dwa fè ju a ki pi fasil ou ap kouri ou bwè ju a men ma a ou bezwen l wi. Ma a ou bezwen l. Epi ou fè ju a ou manje sa bo ka pou detoksike tèt ou. Epi vrè detoksikasyon se sispann manje sa w t ap manje a. Sitou si w wè w ap kòmanse malad, pase yo ka fè tès wi epi yo wè Kou ou komanse gon bagay ou manje ki pa sa yap wèl yap wèl so sak vin pase body guard nou yo solda nou yo k anndan kò nou ki pou ban nou ke nap bezwen lò nou gon virus kap atake nou nou mete yo ap travay anndan kò nou paske lò gen suk kap flannan anndan kò nou tout etranje Bakteri yon bann bagay fongus tout ap rantre anndan nou yo jwenn manje pou yo manje yo paka ale so bodyguard nou yo yo busy konprann yo tèlman okipe pou yap fight bacteria sa yo lè yon virus antre yo tèlman okipe yo pa gen tan pou yo fight virus la pou nou pou yo al batay avèk lòt kalite bagay konprann so meaning toksik la li vrèman gen yon nivo l nou pa dwe pran. Pale tout bagay yo gen yon kantite, tout bagay yo gen pòsyon, gen yon kantite. Ou ba yon manje yon lè konsa pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm gen yon kantite kò w kapab flòch pa gen pwoblèm a sa. Men se pa Chak jou Bondye mete. E si nou tout gen menm defo a depi nal nan makèt la depi nou wè bagay la an sel alò ou wè se ekonomi wap fè ou pranl ou pa konn poukisa ou metel an sel gen moun ki konnen ke bagay sa pa bon pou la sante ou konprann gen de bagay ki ekri ladan yo yo ka diw ke depi ou wè eleman sa a lan manje a, son eleman, depi ou manje bagay sa a ou gen pou retounen al achte menm bagay la ankò, paske li ede adiksyon. So, vle di ke, fò nou tande, se lajan ou kap touye ou ankò. Lajan ou kap touye ou ankò, si ou pat gen lajan pou tal achte fridòdòy la, lan makèt la, Nan tout bagay la, se gen konesans lan. Konnen ke nou mèt manje yo, yo pa di nou pa manje yo, men nou pa ka pran yo lan yon grand kantite, paske l pa bon pou sante w. Sitou si w se yon moun ki soufri dyabèt, si w soufri tansyon, ou byen w gen yon bagay, yon maladi ke, ke, ke, ki pa trete fasil, w konprann? Sa se pa le moman, sou maladi sa yo deja nou gen pwoblèm de enflamasyon bagay konsa, pou al mete absè sou klou. So, se sa, n ap itilize entèlijans nou, n ap fè sajès nou mache, pou nou mete kòmanse met ti plan, se fè ti chanjman. Pa eseye fè l de kou, ou ka pa ka fè l. Yo di w fè l Moun kap esplike bagay la yo di konsa ke kòmanse pa baby step. Sa vle di ke ou konnen lò ti bebe ap mache, li mache li fè yon ti pa, yon dezyèm ti pa, li mete yon ti pye a devan, li mete dezyèm ti pye a devan, premye ti pye, li pran san l pou l aprann fè l, enben se konsa. L aprann, tan pou nou fè l la men pa eseye fè gran chanjman yon sèl kou paske ou deja adikte. Son addiction liye a process food la. So, ale pas a pas, petit pas, a petit pas. So, se sa, yo di m konsèy sa, se pou nou kòmanse pale, simaye l ba tout moun pou di kuit manje lakay nou, kuit manje lakay nou. Kuit manje lakay nou. Pase, sante a vin chè kounye a la. Konprann? Pou al ka doktè, pou peye doktè yon bann bagay, e maladi yo koute pi chè toujou, sa vle di konsa ke piye kout pran devan. Prevansyon se li ki toujou pi bon. Prevansyon. Konprann? Lò fini, se pa sèlman manje a non, fò n chanje fason n ap viv la tou. Egzèse, fè yon ti mache, kay sa rantre ladan pran ti solèy, konprann? So se sa, manje fèy, manje fèy. Paske lè w fin dektosite kò w la, fèy la pral ede w pi fasil. Manje, pa janm manje nenpòt bagay san w pa mete fèy ladan. Fèy la gen antioksidan, yon bann bagay, yon bann bagay ki lan fèy la. So, gen faybe a ki pral ede w vwe sik la ale, vwe sèl la, tout eksè yo. So, se sa, ti koze sa enpòtan.